Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon danble nan kad emisyon si la m gen kèk ti kritik wi m pral fè bon e men jis avan m ap ba nou yon ti konsèy ba ekoute dan lavi. Lè ou son moun ki diskrè, li mande pou w soufri anpil paske lòske ou di tèt ou ke imilite se la mark dè gran, ben, ou soufri. Men gon bagay m ap di tout fan yo, lè moun yo plis joure sou chanèl la, se lè sa yo jwenn love. Pa egzanp, y a kèlken ki li menm fè yon vye kòmantè yè swa, mwen ba li anpil love, mwen di l mèsi bokou e sa fè di byen paske ekoute nan RL prod moun k ap joure yo m ta kapab di se Les âmes perdues Men écoutez, il faut les chercher E si wap chache yo, fòk ou jwenn yo, se sa Granmèt la di. Allez-y, c'est parti pour votre émission! Jounen jodi a la fòk nou di ke anpil militan te konvèje yo vè Dèlma 32. Pou al fè kisa? Ebyen pou kapab al depoze jèb flè kote masak sa te fèt nan lannuit 29 pou louvri 30 jen 2021. Gen pawòl ki di ok pa gen pwoblèm, Men gen pawòl piman bouk ki lanse tou, sa fè du mal. Plizyè strikti politik nan opozisyon tankou Sektè Demokratik ak Popilè la, Mouvman Popilè Desalinyen, Mopod, genyen tou konbit yo depoze jounen mèkredi a yon jèb flè nan rue Dessalines, Dèlma 32, se pou kapab onore memwa moun ki asasinen nan zòn sila nan lannwit 29 pou louvri 30 jen pase a. Atravè jès senbolik sila a, inisyatè yo vle raple ak popilasyon an diferan masak ki fèt nan katye ki gen anpil moun sou administrasyon Jovenel Moïse. Men ekoute, m pa gen pwoblèm non, pandan André Michel t ap pran lapawòl, e petèt nou pral gen pou n tande deklarasyon li pi devan, Il a dit ça! Jovenel Moïse se te yon delenkan. Jovenel Moïse se te yon kriminèl. Jovenel Moïse se te yon asasen. Men je suis pas dakò avèk André Michel paske ann imajine Jovenel Moïse mouri nan sitiyasyon sa a, mouri asasine. Mesye pou Jovenel Moïse toujou rete kòm kriminèl, mwen je kòm lenpresyon ke Jovenel Moïse se kèlken ki reste hante dan la tèt dè zòm politik dan se peyi. Wi, petèt gen moun ki pap dakò avè m men èske nou oblije voye wòch sou yon mango vèt? Jovenel Moise li mouri men aprè asasina sa mesye omwen n ta gen yon ti pitye pou non sa, non sa ki te di l ap batay kont yon sistèm mè il est encore traite de criminel par André Michel pòt pawòl sdp a ki li menm kontinye reklame jistis pou tout fanmi ki viktim yo. Ayisyen yo gen yon ansanm de revandikasyon, yon ansanm de desiderata pou yo pote yo, tankou masak ki fèt nan katye popilè yo, tankou lache pito karibe a ke yo vòlè a. Nou di ke fòk Ayisyen jwenn jistis, se poutèt sa ke nou menm o nivo sektè demokratik la, nou menm o nivo de zòganizasyon de baz, se poutèt sa ke nou la jodi a, nou di nou pral depoze flè nan memwa moun Dèlma 32. Moun Dèlma 32 se moun tankou tout moun yo te ye, yo asasinen moun Dèlma 32 e nou pran okazyon sa pou nou pote flè, pou nou al depoze flè nan memwa moun Dèlma 32. Mèsi anpil. Se yon nouvèl ki prèske deside nan tout bagay k ap fèt nan peyi Dayiti. Jodi a la nou vin di non, nou vin di aba ak lokipasyon. Epitou nou vini mande jistis pou tout krim, pou tout masak ki ap fèt nan katye popilè yo. Nou vin mande jistis poukisa se katye popilè ki toujou gen moun ap mouri, fanm, timoun, tibebe, fanm ansent, gason, jèn gason, granmoun. Nou vin mande jistis. pou yo, moun lasalin, moun tokyo, dèlma 2, dèlma 6, dèlma 4, moun nan maya nou mande jistis pou yo, nou mande jistis pou moun gran ravin, moun matisan spesyalman, kochon ap manje, chen ap manje pou jis kounya leta ki swadizan di li nan peyi a la li poko janm pran dispozisyon Pou retire moun yo nan lari. Jounen jodi a, nou la pou n komemore memwa yo, pou nou di yo, yo pa mouri, y ap toujou ret vivan nan memwa nou, paske yo t ap mennen yon batay onèt, yon batay pou byennèt Yon batay pou tout pitit peyi a te ka viv tankou moun. Jounen jodi a, antanke manm òganizasyon Kripèp, nou di tout jèn gason, tout jèn fi ki nan katye popilè yo, batay la fèk kòmanse. Batay pa nou an, sèt yon batay sistemik, li pa t yon batay kont yon rejim. Jovenel Moïse tonbe, nou pa t vle l mouri. Nou t ap mennen yon batay politik, men pou batay fizik. Kòm Jovenel Moïse tonbe, nou di jèn gason, jèn fi, mare senti nou. Depi lè te gen tranzisyon, nou t ap toujou kanpe pou nou fè batay sistemik lan. Toutotan nou pa chanje sistèm etatik ki la, batay la p ap kanpe. Nou di apre egzamen, batay la ap kontinye. Tout moun leve kanpe, leve kanpe jiskaske nou fè rèv moun ki tonbe nan batay yo tounon reyalite. Mèsi. Jodi a nou la pou nou di pèp ayisyen, pou nou raple tout moun, Jovenel Moïse se te yon delenkan. Jovenel Moïse se te yon kriminèl. Jovenel Moïse se te yon asasen. Se sou gouvènman Jovenel Moïse yo masakre pèp Lasalin. Se sou gouvènman Jovenel Moïse yo fè masak Dèlma 32. Se sou gouvènman Jovenel Moïse yo fè masak Bèlè, masak Site Solèy. Li pap janm yon ewo. L ap toujou rete yon asasen, l ap toujou rete yon kriminèl. Nou panse de fason spesyal a tout viktim Dèlma 32. Nou panse avèk tout popilasyon an e nou pap janm bliye yo. E se youn nan rezon ki fè nou menm ki fè aktivite sa a, n ap toujou rete atache a revandikasyon pèp la. Nan yon moman kote gen moun k ap kouri pou yo rantre nan gouvènman degrenngòch, pou y al chèche avantaj pèsonèl, nou menm nou la pou nou di, revandikasyon pèp la nou pap janm bliye l. Fòk viktim Dèlma 32 yo jwenn jistis. Viktim masak Lasalin, Bèlè, Site Solèy fò yo jwenn jistis. Fòk pwosè Petwokaribe fèt. Pa gen okenn eleksyon ki kapab fèt nan fen ane 2021 an. Pou gen eleksyon fòk gon yon gouvènman konsansis. Pou gen eleksyon fòk gon yon konsèy elektoral. Pou gen eleksyon fòk gen sekirite. Pou gen eleksyon fòk tout moun an konfyans. Nou voye jete pawòl eleksyon nan fen ane 2021 an. E nou reyafime volonte nou pou nou kanpe bò kote pèp la pou nou kontinye pote revandikasyon pèp la. Pèp k ap goumen pa janm pèdi batay, n ap toujou panse avèk viktim yo, viktim yo ap rete nan kè nou, nou panse ak tout, tout viktim Lasalin, Batonye Dorval, Gregory Saint-Hilaire, Antoinette Duclaire, Eveline Sincère, Tcheko Charles, nou sonje tout y ap rete nan lespri nou. Jovenel Moïse mouri asasinen. Li sanblere ke opozisyon politik lan pat janm gen pitye pou la mort de Jovenel Moïse. Paske si nap gade poun wè André Michel ki vle rete konsekan a pwop tèt li, li toujou trete Jovenel Moïse de kriminel, d'assassin paske se sou li on seri de masak fèt. E li ta sanse kòmandite yon seri de masakr, elas. M ap tande yon animatè de radyo ki li menm, ebyen, ap joure Jovenel Moïse dizan ke yon vòlè tankou Jovenel pou yo ta depanse tout kòb sa pou fè antèman l. Men mesye ban m di nou yon bagay, nou tout se sou latè nou ye, nou prale konsa. N ap mouri, yo gen dwa pa asasinen nou, men tout moun aple a mouri. Men, wè nan lanmò, M pa kwè dwe gen enmi nan lanmò. Jovenel Moïse ale, ann sispann krache sou kadav li. An non kite bagay la jan l ye a. Poukisa nou pa met tèt nou ansanm de preferans jounen jodi a la a pou tout sektè kapab ini yo pou n di, Ekoute, phtk a fè du tò o peyi, lavalas a fè du tò o peyi. Lot abolotcho politik a fè du tò o peyi, ann met tèt nou ansanm pou n rekòmanse. Si e pa sa mesye, nou toujou dan la mèrd. E nou konnen ki sa k pa bon, sè ke lè nou nan sitiyasyon sa a, se moun ki nan klas defavorize yo k ap kreve. Wi, paske nou menm nou toujou ap fè ap politik abolotcho, n ap fè lajan, epi ti pèp la li menm ap mouri. Antouka mesye, ann sispann. Ann fon bagay pou Ayiti. Ann fon depasman non. Si n fè depasman sa a, nou panse ke peyi a kapab redemare? Paske, lè chemen an long, ou gade ou di, woy! Chemen an long, mesye! Men ou wè lè w fè premye pa, ou fè san pa, ou fè mil pa, w ap vanse. Mèsi bokou la fanmi, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!